Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la ka ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon politik, totalman politik. On va parle politik a set emisyon. Ebyen, eh peyi a gen yon prezidan e yon lot premye ministre. Men ekoute, réellement, on a un premier ministre qui s'appelle Ariel Henry. Mais virtuellement, en attendant, on a un nouveau président et un nouveau premier ministre. Nouveau président, c'est Fritz Alphonse Jean. E nouvo premier ministre lan se Steven Irvinson Benoit. Tè tcha, jè wè la, bo sa kap pa se konsan apè ya. Gen yon premye ministre ki an fonksyon, epi bon, otan de eleksyon fèt la, epi bon, gen yon prezidan ansanm avèk yon premye ministre. Sa se akò Montana k ap frape? A ba wi! Akò Montana frape dimanch 30 janvye 2022. Sa se yon dat ki pral make listwa, paske depi ane sa fin pase, Ebyen, tout moun pral di yon jou kou jodi a, 30 janvye 2022, peyi Dayiti te fè yon eleksyon nan kad yon akò ki fè pati yon lo akò e eleksyon sa te pèmèt ke yo vote yon prezidan ak yon premye minis. Men sepandan, te toujou genyen yon premye minis ki li menm ap mennen bak peyi a. Ann ale nan sa ki te genyen jodi a la. Fritz Alphonse Jean eli prezidan. Steven Irenzon Benoit premye ministre nan akò Montana. Tande byen, eleksyon pou kapab eli prezidan ak premye minis tranzisyon nan kad akò Montana a, li fèt dimanch 30 janvye nan Ritz Kinam, nan otèl nan Petyonvil. 44 delege te dwe patisipe nan eleksyon sila a. E suit ak retrè Fanmi Lavalas, kantite a pase a 42 e ki te kapab vote nan skriten sila. O final, Fritz Jean li ranpòte eleksyon prezidansyèl la avèk 25 delege ki vote pou li kont 15 ki yo menm chwazi ansyen senatè Edgar Leblanc Fils. 2 delege pat vote kandida sa vle di vòt blan. Kote kandida yo pou pòs premye minis se Jean Enoldo Buteau, Steven Benoît ki yo menm fini an tèt e yo ale nan dezyèm tou. Nan kad eleksyon sila, dezyèm eleksyon an, Steven Benoît ranpòte eleksyon sila pou pòs premye minis tranzisyon an avèk 26 vwa. Fòk nou raple ke nan kad akò sila a, akò Lwizyàn nan tou, Fritz Alphonse Jean te dezinye prezidan tranzisyon pou kapab mennen bak peyi Dayiti. Heyy! Bon, teyat politik lan kontinye ap jwe sou tèren peyi Dayiti. Men san nou pa ale pi lwen, an nou gade kòman sa te dewoule nan otèl Ritz Kinam 2, se te nan mikwo konfrè nou Passion Info Plus. Mwen vote pou prezidan Edgar Leblanc Fils, pou premye minis Steven Urmenson Benoit. Mwen vote Fritz Alphonse Jean kòm prezidan e Steven Benoit kòm premye minis. Donk skriten an li pale de pa li menm, nou pa pral nan dezyèm tou, avèk sipò sa n ap genyen Mesye Fritz Alphonse Jean ki deklare vankè la a. Men la pou pòs premye minis yo, yon swivan pou regleman yo, nou genyen 2 kandida ki parèt an tèt, se Steven Guillaume François Dubois ki fè 21 vòt e Mesye Buteau ki fè 17 vòt. Eh bien, euh, nous voyons comment ça te déroulé. Et maintenant, première déclaration officielle de celui qu'on peut surnommer le président virtuel d'Haïti pour le moment. Chapeau bas devant toute femme et garçon dans le pays hein, qui baille temps et énergie pou nou akouche prosesus eleksyon akouman dana. Chapo ba douvan tout regwoupman sosyete sivil ak pati politik siyatè Akò Montana ki kwè ke sèl yon konsansis nasyonal ka pèmèt nou soti nan malè pandye sa ke nou ye la. Chapo ba douvan tout manm BSA yo ki bay lavi yo nan brave danje kidnaping ak asasina pou bay peyi a yon chimen pou tranzisyon koupe fache ke nap pale depi lontan. Chapo ba! pou tout manm KMT a pou entegrite yo ak sakrifis patriyotik sa. Chapo ba douvan dyaspora ki enplike l nan batay pou entegrasyon yo nan lavi politik ak lavi ekonomik peyi Dayiti. Chapo ba douvan zanmi sila yo nan kominote entènasyonal ki kwè ke sèl yon solisyon ayisyen ki ka jwenn bout kriz ke n ap travèse la. Vòt jodi a pou nou se senbòl lonè, rèspè, diyite entegrite pou tranzisyon koupe fache a. Nou vle di ak frè nou, Edgar Leblanc, pa gen ni pèt ni gany. Jou n ap genyen an, se lè n a jwenn konsansis nasyonal la. Se lè sa a n a jwenn sekirite pou tout sitwayen ak sitwayèn sikile lib e libè nan peyi a. Se lè sa n a retabli otorite Leta. Se lè sa nou ka pale de gany. Se lè n arive fè dyalòg nasyonal la. Se lè n arive mete bon jan baz pou Ayiti pran chimen devlòpman ekonomik. Se lè n arive kreye bon jan kondisyon pou òganizasyon eleksyon demokratik nan peyi a kote tout kandida ka sikile toupatou pou al vann pwojè pa yo. Se lè n arive tabli bon jan kondisyon pou jistis ak lapè sosyal blayi anndan peyi a. Se pou sa maten an, nou te rele Senatè Edgar Leblanc pou nou pale avè l, pou nou di demen, il faut que nou rankontre pou nou ka chita ansanm, menm jan n ap fè avèk lòt kanmarad, lòt zanmi ki nan sosyete sivil la, lòt moun ki nan pati politik ki pa nesesèman siyatè Akò Montana a. Se lè sa a n a ka pale ke nou nan chimen pou tranzisyon koupe fache tout bon. An n tout fè yonn, an nou tout fè yonn, an nou tout fè yonn, viv Ayiti! Mèsi bokou. Yon kesyon, se pa ki mwayen ou al pase pou w wè salasyon sa fèt silvouplè? Pwosesis Montana a, sa k fè l pran tan, se paske nou te nan konsansis, nou te nan konsètasyon avèk yon bann moun, avèk yon bann pati politik. E dayè, nou wè ke apre nou vin konsansis, nou fin gen konsansis avèk yon seri de moun nan sosyete sivil la, nan pati politik. Ou wè Montana mache, l al pale avèk Pen, l al pale avèk Tyasina. Se menm jan, apre jodi a, se menm pwosesis la k ap kontinye. pou nou pale avèk lòt moun anndan peyi a. Bon mentnan nou nan plen teyat politik la, paske Ariel te toujou rete mordicus e jiska prezan rete mordicus pou dir ke si yon moun vle prezidan se nan eleksyon pou l ale. Donk le fèt ke Ariel Henry ki è donk le premye ministre e ki jwi de sa n ta kapab rele yon sètèn lejitimite, ebyen li menm li di tout nèg ki vle prezidan, se nan eleksyon pou ale. Sa vle di ke, kestyon 7 fevriye 2022 an, sa pa bay Ariel Henry ankenn tèt fè mal. Donk se nèg k ap fè politik yo sa kapab bay tèt fè mal. Menm lè w tande Akò Montana, tout moun ap soutni Akò Montana, men Akò Ariel te siyen nan MISO a, ebyen se dèyèl li kanpe. E gon bagay pou nou konprann, si ameriken lache Ariel, bagay la kapab yon ti jan parèt difisil pou Ariel. Men tande byen, jan Ariel ap jwe la, misye son malen an politik. Lè m pran san m pou m gade Ariel, m te di nou sa, Ariel mwen wè Preval lakay li. E fò m di nou byen, Ariel gon seri de pyon lap plase la a, mwen konnen mwen nan gwo lekòl, m tande anpil gwo moun, ebyen pyon sa yo se pyon ki pou fè l rale tèt 4, e pa 3 pa 3 non, preske 4 pa 4, epi nèg yo ap bare epi sa w tande a la li menm lap tchuip avè yo, li fin rale yon tèt 4, li rale yon lòt tèt 4, epi deja gon 3, ki la epi lap fè nèg mache epi kounye a l mete tèt kat la wap epi lè w bare pyon ebyen se jwèt sa Ariel ap fè genyen yon kòk andeyò lè yo pran kòk sa yo dekreta li pou nèg ki konn bat kòk epi yo lage l anba raje a epi pou l kapab pran pwa men lè yo lage kòk sa anba raje a li vin yon gay Yo rele kòk sa yo gay. Zepon l long. Epi nenpòt ti pòy ki vin ouvè avèk gay sa a, lè al batay, li ka sote, li bay ti pòy sa a on kout zepon l touye l frèt. Konprann byen sa m ap di nou an. Se pou m di nou ke Ariel a 72 an, se yon gay. Hum! M pè misye anpil paske lè m te fèk wè li, m te konprann ke Ariel sanble yon egare nan politik men misye vini la a papa misye se lòt bagay wi lap fè bon banm di nou eske nou konnen Ariel gen moun mateli file ba li la pou l mete nan administrasyon l di a pa gen bagay sa pyès Ariel chita pale avèk yon seri de moun tout moun panse ke li patap chita avèk senatè yo Ariel chita avèk Joseph Lambert e nan rankont lan ou wè pozisyon l Epi tande non, aprè rankont sa, wè bagay lanbè a, m prèske wè l frèt wi. Donk, Ariel ap di l politikman e gon seri de bagay, m ta kapab di eske sa k fèt dimanch 30 janvye 2022 an, se pa yon bagay ki pral jete nan poubèl de listwa. Si nèg yo jwenn yon konsansis jeneral, yo mete yon prezidan, yo mete yon premye minis, Se byen! Men, depi Ariel pa vle, bagay la ap vrèman difisil. Men de tout manyè, si Ariel rete toujou sou pouvwa, anpil kestyon pral poze pou 2022. Se pa sou kòm si statu quo politik la non, men ki sa sa kapab trennen kòm konsekans dirèk sou peyi dayiti. An tou ka nap tounen demen avèk lòt emisyon paske nou chaje ak lòt emisyon pou ou. Eske vòt sa a ki fèt la se pap yon lòt echèk pou Fritz Alphonse Jean e se pap yon lòt echèk tou pou Steven Ervenson Benoit e nap vini avèk detay pou nou montre ou ki kote Fritz Alphonse Jean T'es prend premier échec là.